Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avèw e nou pral pale genyen sa nou ta kapab rele yon veritab konfizyon nan dosye lanmò 100 jou a mwen fè anpil emisyon mwen pran anpil prekosyon paske RL prod se on media e m te toujou di ke on moun ou pa pèdi vijinite w 2 fwa sa vle di si w lage nan bay manti yap just klase w kòm moun kap bay manti ou ka bay on manti on fwa men imedyatman ke ou bay manti a ou retrakte lè sa w se pwofesyonèl m pa konn kiyès ki bay manti nan dosye lanmò 100 jou a paske anpil media a yo pete dada lanmò 100 jou yo fè lanmò 100 jou vole ak kout bal sa kapab rive men ekoute Mwen menm m te toujou rete prudan paske mwa je si pa polisye e je te pa sur les lieux. Moun ki pi enpòtan pou kapab ba nou enfòmasyon sa se moun ki ta file bal la nan dada lanmò san jou obyen le kan de lanmò san jou sa vle di lòt mesye 400 mawozo yo obyen lanmò san jou. Ebyen banm di nou yon bagay, il ya kelken ki a fe yn deklarasyon, se pa yon deklarasyon ofisyèl non paske etan done ke yo estime ke RL prod la pa trò renmen voye vant li, ebyen yo fèm pa de yon voice lanmò san jou ap echanje avèk yon zanmi yon voice de 56 segond, ekoute sa. Mwen pa konn bagay sa yo granmoun. Se yon lòt granmoun m pa jwe a. Ou konprann? Jwa bèt la pa manke la. Nou pa konn bagay sa yo frèm. Hum. A e lò e e kankou e kankou yon lòt baz. Menm baz la. Ou konprann? Pandan y ap travèse, y al kont y al y al sote sou cha, yo ouvè cha a ba l. Cha a, pandan cha a tire yo gon bal ki pran nan kawoutchou wa, nèg yo tou ale yo kite machin nan. Gade lamò san jou. Lè m nan lari granmoun e menm jan w prezidan t nan lari wi. Si se mwen, cha a te ka gentan rive sou sòlda mwen, m pat li pa tap gentan jwenn mwen. E sòlda, sòlda mwen lè m nan lari anvan, anvan m beke lari a, on bakòp kwaze anwo an kwa, on bakòp kwaze anba an kwa epi mwen m yo kite ouvèti a pou m pase. Lèm deyò kòtèj ki deyò fè. Jiska prezan mwen paka di si lanmò san jou pran bal malgre lanmò san jou pale kounye a kisa w kapab imajine ou menm si w ap fè yon ankèt al analize vwa lanmò san jou analize l byen pou wè si se yon vwa ki febli Al gade nan deklarasyon li an pou wè si y a une certaine arrogance paske Lanmò San Jou se quelqu'un qui est arrogant. Men ekoute ak moun l ap pale a, m ta kapab di se yon moun ki voye di l Lanmò San Jou yo manyen manm ou, ki sa w ka di nou? Ebyen Lanmò San Jou voye voice sa. E w ap tande pou wè sa Lanmò San Jou di. M sonje m te fè yon remak pou m di ke lè San Jou, alò Lanmò San Jou mete pye l atè a, Se anpil mal konprann ki mete pye yo atè a. Donk jounen jodi a m pa gen pwoblèm, gen anpil nèg ki fè scoop nan kesyon lanmò san jou a, men jounen jodi a la lanmò san jou li menm li retounen jisteman pou kapab koupe kour ak rumeur ki ap sikile kòmkwa li ta pran bal. Brèf, Bon! M panse ke koze sa pral fè anpil kòmantè. Anpil pale anpil! Bon, deba a fèk relanse konsènan dosye lanmò Sonjou a. Nou pral pale lòt dosye avèk ou wi la paske gen anpil lòt dosye pou nou pale nan emisyon sila a. S on veritab melting pot. Gen bandi ame ki atake Lendi swa sou komisarya Pernier nan komin Petyonvil. Ebyen fò n di ke genyen ajan inite spesyalize nan pnh la ki yo menm te depeche an ranfò ak polisye sa yo kote ke yo rive repouse malfra yo. Chef de gang Vitelhomme ensi koni alye Gang 400 mawozo yo lonje dwèt sou li kòm kwa li ta dèyè yon atak konsa. Epi gen anpil lòt dosye wi men n ap ba ou dosye sa yo an vrak kote ke jodi a la gen yon bandi ki tonbe nan zòn kafou fouji li te al tante detounen yon kamyon sa w tande a la lapolis te sou plas ebyen tankou jan Babekyou toujou di sa bwa kale lapolis bang bang bang yo stope misye Ebyen pou kòl ye la a misye atè a bèl ti gason wi misye avèk yon 45 bò kotel la atè a c'est un mal konpri paske depi w nan antrepriz sa fòk ou m pa konnen fòk ta priye anpil pou mouri byen ou pa gon jan ou ye pou mouri byen vous imaginez Anel gade kòman Anel mouri. Il a été jeté aux chiens! Gade yon nèg ki te di w l ap fè gwo revolisyon nan Site Solèy. Tout nèg ki pretann ke y ap fè revolisyon jounen jodi a m ta kapab di, ebyen moun ki te kapab plase kòm moun ki t ap fè revolisyon an, son non se Dye Dwilme. Paske l te gen yon ideyoloji, li te gen yon bagay li t ap goumen pou li. Men elas! Yo antre nan mitan li, yo fè pwòp alye l manje l. Donk vou konpwone, ou wè kòman l te mouri. Sa vle di ke kant ou anlize w nan antrepriz sila a, ebyen m ta kapab di bagay la sanse vrèman difisil pou w. Genyen òganizasyon Nasyonzini ki li menm mande jounen madi a otorite dominikèn yo pou sispann ekspilsyon. Fanm ayisyèn ki ansent yo k al pran swen nan lopital piblik an Repiblik Dominikèn. Aksyon sila a riske mete an danje entegrite fizik ak lavi moun sa yo ki konstitye yon vyolasyon konvansyon nòm entènasyonal ekspilsyon migran yo. Fò m di nou ke sou koze sa a, gen yon videyo ki trè viral sou lè rezo sosyo. Videyo sa a nou konnen kisa la polis Dominiken ap fè tanzantan map fè yon ti tounen sou li wi nou konnen kisa nèg sa yo fè nèg sitou mesye sa yo ki nan imigrasyon nèg sa yo se blaze ap blaze ayisyen fouke ayisyen maltrete ayisyen mete elikoptè sou tou traje pou ap chache ayisyen pou fouke yo voye yo pa bò isit brèf Gon ayisyen mezanmi ki pran kouraj li ak 2 bra misye kanpe goumen sou teritwa dominiken yo e sak bèl la pandan nèg yo konprann yo ta pral fè kò pou yo masakrel gen youn ki tonbe anba menl misye moutre ke li genyen san kapwa lamò nan sanl misye bay sòlda sa 2 bon fay epi sòlda a tonbe atè. M gen presyon fò al bay misye bon beny, benyen misye a fèy twonpèt, fèy papay pou wè si misye ta revini. Paske misye pran bon fay. Bravo! Menm lè yo voye w tounen pitit gason m, men ou gon bagay ki make atansyon tout moun nan mond lan. N ap kontinye avèk nòt sistèm Nasyonzini an ki li menm nan kominike sila eksprime prewokipasyon li pa rapò ak detansyon ak ekspilsyon fanm ansent e yo mande E pou ta kapab fè yon kanpe sou demach sila, sistèm Nasyonzini mande otorite etatik yo ki kapab mete an plas desizyon sa pa bò kote Konsèy Nasyonal Migrasyon e pou kapab sispann aksyon sa ki vyole dwa, sètadi dwa moun, dwa popilasyon ayisyèn nan, epi tou retabli respè dinyite imèn nan aplikasyon politik yo, politik migrasyon epi tou sekirite. Nan nòt sa a. Òganizasyon Nasyon Zini, li evalye tou konpleksite sitiyasyon nan peyi Dayiti, enpak li sou Repiblik Dominikèn, anpil moun konnen souverènte Leta Dominiken nan sa ki gen awè ak kontwòl fwontyè epi tou migrasyon. Semèn pase a otorite dominikèn imigrasyon yo lanse yon kanpay detansyon ak ekspilsyon nan peyi sila a fanm, Ayisyèn ki ansent. Lalwa sou migrasyon, li, abilite otorite yo pou pwosede ak ekspilsyon otomatik etranje an sitiyasyon iregilyè. Men, nan dispozisyon lwa yo, li entèdi tou detansyon fanm ansent. Tande byen. Epitou fò n di, pou n fini, yon etid sou sistèm nasyonal sante Estime a 4,195 milyon pèso, anviwon 73 milyon dola, depans total ki konsakre ak swen medikal pou sitwayen ayisyen pandan tout ane 2019 lan. Fen de sitasyon. Bref! Bon! Bagay yo anpil wi la nan emisyon sa jodi a paske pa bliye m te di nou se yon veritable melting pot e se yon jounal hors format. N ap fini avèk 2 pèsonalite politik dabò le premye minis Ariel Henry ki efektye jounen madi a yon vizit solidarite nan direksyon jeneral polis nasyonal Dayiti. Nan kad vizit sila a premye minis la eksprime Soutyen li, soutyen gouvènman an byen sur, bay polisye yo. Premye minis lan di li salye travay polisye sa yo ap fè, notaman nan kad sekirite, transpò, karburan nan ponp yo. Li pwomèt lap travay pou kapab amelyore kondisyon travay polisye yo epitou anviwònman yo. Chèf gouvènman an anonse fòs lòd yo ap kontinye trake bandi yo e li fè konnen li pa finanse ankenn gang, lalwa ap aplike kont tout gang ki refize depoze zam yo daprè Mesye Ariel Henry. Mesye le Direktè Jeneral. messieurs du haut commandement de la police nationale, cadre supérieur, cadre intermédiaire, policiers et employés civils de la police. vizit nou jodi an, son vizit pou nou di, Lapolis lan mèsi. Mèsi pou travay l ap fè a. On travay ki pa toujou kon anfen ke tout moun pa toujou konprann. Nou vle vin di yo, nou vle vin di nou ke gouvènman, leta ap souteni nou nan travay n ap fè a. Nou vle rekonèt sakrifis ke nou fè yo. Moun nan nou ki tonbe pandan ke yap travay la, nou vle di nou ke nou pa bliye nou. Nou vle akonpaye nou. Sa nou gen pou nou fè a li anpil. Li anpil men nou angaje. Nou pran angajman pwoteje e sèvi popilasyon an. Nou vin ankouraje nou. Nou vin di nou, nou rekonèt sa n ap fè a, n ap fè l avèk pa anpil mwayen, n ap fè l avèk zong, men nou fè l, nou rive fè l byen. Nou rive nan jou ki sot pase la yo, fè ke lavi rekòmanse nan peyi an e nou di nou mèsi. Sa n gen pou n fè pou ke lòd renye un peu mieux sou teritwa nasyonal la, li pi difisil sa n gen pou n fè devan. Men nou kapab. Kankou m te di li, nou te fè 1804, pa gen anyen la a nou pa ka fè. Gouvènman an vin di nou tou ke li angaje pou li ba nou mwayen pou nou travay. Nou pòv, nou pa gen tout mwayen nou ta vle ba nou, men n ap chèche mwayen pou ke de mye zan mye ke enstriman de travay nou an ka pi pèfòman, li ka meyè e ke nou menm, fanmi nou, nou ka gon ale mye sèten. Nou vle amelyore kondisyon travay polisye e polisyè yo. Nou vle kontinye travay kont ensekirite. Bandi rete bandi. Gouvènman an pap bay bandi lajan pou yo kontinye fè ak banditism yo. Si gen lajan pou bay bandi, n ap bay lapolis lan pou ke lapolis lan chèche bandi, mete bandi hors d'état de nuire. Nou pa nan biznis bay gang lajan. Vòlè se vòlè e se an vòlè nap trete yo. Asasen se asasen, se an asasen nap trete yo. Nou remèsye nou paske gaz lan rekòmanse sikile e nou konnen tout sakrifis nou fè pou ke sa rive fèt. M ap di nou ke popilasyon an reprann un peu plus konfyans nan nou. E sur la scène internationale temwayaj ke m genyen, ti viktwa ke nou fè nan jou ki sot pase yo, yo rekonèt li. E m vin isit la m di m rekonèt li. Nou ka fè plis, n ap fè plis. Mèsi pou angajman nou. Mèsi pou efò nou pou popilasyon an. Nou pran nou fè sèman pwoteje e sèvi popilasyon an ann kontinye e gouvènman ap toujou akote nou. Mèsi bokou. Genyen òganizasyon sosyo politik Viv Ayiti ki li menm lanse jounen mèkredi a yon miz an gad ak lidè politik yo ki pral manifeste atravè lari Pòtoprens 18 novanm kap vini la pou egzije aplikasyon akò 11 septanm nan oubyen pou egzije pòs politik. Daprè pòtpawòl Viv Ayiti an, y ap gen pou fè fas ak viktim anpil manifestasyon kont rejim phtk a ki twouve yo bra balan. Toutfwa, Rony Timothé envite popilasyon an ak strikti òganize yo pou manifeste pou kapab egzije de preferans depar Premye Minis Ariel Henry Di non ak ensekirite, kidnaping, mizè, tou sa. Viv Ayiti pran responsablite l nou di volim kòb sa a lè n vin konnen de bòn sous ke l bay n al mennen ankèt nou e n al pale avèk yon seri de ekspè an sekirite pou n mande prèske 4 a 500 mil dola ameriken ki sa l ka fè pou polis nasyonal Dayiti a. Premye enfòmasyon yo ba nou yo di nou 4 a 500 mil dola ameriken ka achte 4 a 5 bon machin blende pou lapolis lan. Dezyèmman, yo fè nou konnen kat a 500 mil dola ameriken ka achte prè de 80 galil pou lapolis la. Kat a 500 mil dola ameriken ka achte katouch pou lapolis lan mennen yon operasyon pou nenpòt 2 zan. Kat a 500 mil dola ameriken kapab achte jile pa bal pou tout polisye paske jile pa bal yo, yo fè nou konnen se 30 dola ameriken ke yo vann. Donk jodi an, an n di Ariel voye prèske yon demi milyon dola bay bandi yo, li ba yo aksè pou yo achte 80 galil pou yo. Sa vle di l ap ranfòse nèg yo pou yo kapab ranfòse fenomèn ensekirite a. Jodi a nou vin konprann pouvwa sa a, se pou 2 gwoup moun li bon. Nimewo 1, li bon pou bandi yo, paske chak evènman fò yo voye kòb bay bandi yo, nou ka pran le ka de 17 oktòb, 17 oktòb avè nou sonje yo te pote. preske 35 milyon de goud bay bandi yo, e kounya la yo voye 40 milyon de goud bay bandi yo, yo konvèti l an ameriken, sa a deja di bandi yo nan bon lojik preske gen 75 milyon de goud nan men yo. Donk sa vle di, nèg yo kapab fè gwo dega si yo vle. Donk jodi an, dezyèm moun ki gen aksè avèk kès leta e m kapab di w ki tire gwo avantaj nan pouvwa sa a, nan jan l ap fè deriv la a, se pati politik yo. Paske tout pati politik ap touche, n ap byen pale de, ekskize m, lè n pale de pati politik, nou pale de siyatè yo. Tout siyatè yo, y ap touche prèske yon milyon de goud pou ti pati politik yo, e prèske 4 a 5 milyon de goud pou lè gran pati politik. Alòske mizè popilasyon an rete menm jan. E jodi a fò pèp ayisyen an konprann, bon poukisa gen pwoblèm gaz, nou pa gen yon pati politik k ap pale, Poukisa gen pwoblèm kidnaping, nou pa yon pati politik ap pale? Poukisa gen pwoblèm mizè, ensekirite, moun pa ka mache, nou pa yon pati politik ap pale? Sa montre efektivman tout pati politik gen kòb nan men yo. Lè n pale pati politik, nou pale pati politik ki siyen akò gwo fal la, ki se akò Ariel, akò 11 septanm nan. Non minis enteryè a, ki tou alafwa minis jistis, k ap jwe yon gwo wòl nan CSPN, k ap jwe yon gwo wòl nan kesyon sekirite peyi a, bon non l site nan kidnaping. Nou vle pale de Pastè Ferre. Bon jodi a, kòm si non yon minis enteryè site nan kidnaping, ki tou minis jistis non l site nan kidnaping, nou pa ankouraje nèg nan lari yo fè kidnaping, paske yo konnen gon kidnapè legal ki okipe yon pòs legal, kòm si nou pa konprann sa. E jodi an tou. Se Moïse Jean Charles ki te bay milis sa a. Se pitit Dessalines ki te bay li. Poutèt ki sa Moïse Jean Charles pa gen kouraj pou l mande milis sa a pou demisyone? Poutèt ki sa? Bon, ann di Moïse ta kanpe anfas Ariel. Kòmsi nou pa konnen pouvwa sa a t ap pase yon move moman anba bouch Moïse Jean Charles? Nou pa konnen minis enteryè sa a fò yo ta deja mande l demisyone? Men kòm se pouvwa Moïse Jean Charles, kòm minis lan se li ki te bay li, Kòm minis lan okipe 2 ministè pou li, se nòmal pou l pa pale. E kòm nou te nan Moyiz Janchal n ap tou bay enfòmasyon nèt. Moyiz Janchal t ap fè yon koup nan nò peyi a, yon chanpyona ki batize koup Moyiz Janchal. E li ekri minis enteryè a ke l te bay la, nou vle pale de Kitèl, sa non l site nan kidnaping nan. Misye mande minis lan 7 milyon de goud pou l kapab fè chanpyona a. e li di minis lan nan pwojè l voye ale a, li di minis lan nan pwojè a, 7 milyon de goud sa, ekip ki chanpyon an, m ap ba li yon milyon de goud, 5 milyon de goud avèk yon ti bis. Dezyèm ekip ki chanpyon an, n ap ba l 3 milyon de goud. Twazyèm ekip ki chanpyon an, n ap ba l yon milyon de goud. Kounye a la, minis lan aranje l, li voye kòb bay Moyiz vre. Alò kòb la, eksizem, se te 20 milyon de goud. li voye bay Moyiz pou Moyiz te kapab fè chanpyona a. Eske n konnen lè chanpyona a fini, gon ekip ki chanpyon, Moyiz la bay ekip la 500 mil goud, sa vle di 100 mil dola ayisyen. Dezyèm ekip lan, Moyiz ba l 250 mil goud. sa vle di 50 mil dola ayisyen. Twazyèm ekip la, Moyiz ba l 100 mil goud, sa vle di 20 mil dola ayisyen, tout kòb Moyiz Janchal rete nan men l. Donk nou vin konprann sa k fè nèg ap mande eleksyon. Nou vin konprann sa k fè nèg ap sipòte Ariel. Nou vin konprann sa k fè nèg pa ka mande kite l kite tèt ministè kote l ye a. Paske tout nèg ap voye kòb, kite l ap voye kòb ba yo atravè ministè sa a. E se machin kite l tou k ap voye kòb bay bandi yo anba pou yo ouvri tèminal la. Jodi a nou vin di pèp ayisyen an. Nan sitiyasyon n ye la a, nou wè nou nan grangou, nou nan mizè, nou nan soufrans, nou nan tout kalite pwoblèm. Men jodi a kot pati politik yo? Fò n ka konprann silans yo, li vle di anpil bagay. E lè yon nèg ap fè politik, ou wè depi yon nèg pale w de trèv an politik, trèv vle di anpil bagay pou nou menm nan viv Ayiti. Paske nou konn sa trèv te koute nou deja 2 ane pase. Nèg negosye trèv yo avè jovenel epi pèp nan lari ap pran bal nèg negosye trèv yo avè jovenel nèg ap pran prizon. Sa ete an veritable melting pot a travè sèt emisyon ce soir men ekoute m panse ke nouvèl ki pi cho a se la voice note de lanmò san jou sa dure 56 secondes si w pat la nan kòmansman emisyon an Voici encore pour vous! Voice note Lanmò San Jou pale kote ke li fè konnen li pa pran bal. Li menm lè l sòti nan lari an, se tankou yon prezidan ap fè nèg ba l bal la, pa gen bagay konsa. M pa konn bagay sa yo granmoun. Se yon lòt granmoun m pa jwe ak. Ou konprann? Jwabèt la pa manke la. Nou pa konn bagay sa yo frè m. Humm Sa e la e E kankou e kankou yon lòt baz Menm baz la Ou konprann Pandan y ap travèse Y al kont Y al sote sou cha Yo ouvè cha a ba l Cha a pandan cha a tire yo gen yon bal ki pran nan kawoutchou a Nèg yo tou ale yo kite machin nan Gade lanmò san jou Lè m nan lari granmoun e menm jan yon prezidant nan lari wi Si se mwen, cha a te ka gentan rive sou solda mwen, m pa li pa tap gentan jwenn mwen. E solda, solda mwen lèm nan lari anvan, anvan m beke lari a, yon bakòp kwaze an wo an kwa, yon bakòp kwaze an ba an kwa epi mwen m yo ki te ouvèti a pou m pase. Mwen lèm deyò kòtèj ki deyò fè.